Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le samdi 8 avril 2023 nou kontan avèk ou pou kapab pote emisyon sa pou ou mèsi a tout sila ou ki al etranje ki ap soutni nou de tanzantan sila ou ki pran atasyon tout afè enfayib pou Chanel sila a mèsi pou pasyans ak atansyon nou ale se parti pou les enfòmasyon arestasyon de Jocelin Nelson alyas kokorat nan Gonayiv lapolis nan Gonayiv arete nan dat 7 avril la yon sèten de Jocelin Nelson alyas Kakarat, se pa kokorat non se kakarat ki se youn nan chèf gang ki rele kokorat san ras. Misye jwenn arestasyon li nan lopital la Providence Gonayiv nan moman li te vin pran swen apre li te resevwa yon bal nan cheviy gòch li. Misye pran bal la se te jedi swa nan echanj kout zam avèk lapolis pandan yon operasyon lapolis t ap mennen nan Lakwa Peris kote tou genyen yon lòt prezime bandi ki li menm pèdi lavi l. Wòl Joslè Nèlson alyas Kakarat nan gang Kokorat San Ras se transpòte zam ak bal sòti Savyen pou rive Lakwa Peris. M gen yon lòt eleman enfòmasyon sou, alò m ap mande m èske se Joslè oubyen se ta yon lòt sitwayen yo arete. Tande byen, nan batay ki te genyen an, lè misye pran bal la, misye ale lopital, misye di ke se. Viktim li ye. Se youn nan viktim yo. Men sou enfòmasyon sa, genyen 2 vèsyon, genyen 2 eleman enfòmasyon k ap sikile. Tande byen, premye vèsyon lan, li kapab se nan echanj de tir avèk lapolis, men dezyèm vèsyon an, se ta kapab nan batay ki te genyen jou vandredi sen an. Jou vandredi sen an, gen yon gwo batay ki mare nan blòk nan kay. Paske nèg yo te moute la nan Jwanis pou t al bay nèg kokorat san ras yo yon replik. Ban m eksplike nou byen sa k pase a. Alò, jistavan mwen eksplike nou, se kapab nan batay sa a tou gen yon sitwayen ki li menm blese pa bal nan nèg Jwanis yo, nèg kokorat san ras yo. Sitwayen sa a, pandan l ale lopital, yo arete li. Paske pèp la li menm te kanpe devan pou di, Ba yo misye pou yo manje l. Ebyen misye ta di ke se nan viktim yo moun kay yo boule li ta ye. Brèf. Kounya la men sa pou n konprann. Mwen pral re-eksplike nou sa ki lakòz batay sila. Dabitid. Chak Mardi Sen, pou moun ki pat tande emisyon m te fè sou koze sila a, toujou genyen plizyè bann rara ki ap afwonte. Men genyen 4 gwo bann rara anba sa, blòk Mapou Lagon ak blòk Nan Kay. Ebyen 4 bann rara sa yo, yo konn jwe pou sa n rele final la. Depi Madi bann rara ap jwe, sa k pa kapab ankò a sa vle di li pèdi. Kounya la a, chak Mardi Sen, Genyen bann mapou lagon an son gwo bann. Yo konn jouke la a depi madi, mèkredi midi y ap pouse kone, y ap pouse piston, banbou tout bagay. Kounye a kòm nèg jwanis yo ki se kokorat san ras yo, gang sa a, yo te fè yon anons oubyen yon iltimatòm pou di si bann mapou lagon an pa al jwe pou yo, y ap fè masak. Ebyen jou sa a nèg yo desann vre Yo touye tanbourinè a epi yo touye prezidan bann nan ki li menm kwè se ti bagèt. Avèk 2 mò sa yo, moun anba a di y ap pral bay yon replik ak mesye kokorat san ras yo. Kounye a la, yè, m kwè, nèg yo monte, y al bay replik. Men tande byen, anba a gen anpil zam. Nèg sa yo, Ki gen zam nan men yo, nèg Mapou Lagon yo. Ebyen, nèg sa yo yo menm yo pa nan bandi. Yo itilize zam yo pou defann zòn yo. Men si se zam ilegal, kanmenm, se banditisme. Se pa vre? Men nèg yo yo menm yo pa nan kidnaping, yo di yo pa nan vòlè, yo just ap jere zòn yo. Kounya la a, tande byen sa m ap di nou an wi, Pepo nèg yo touye a, yo koupe kou li a la tèt la, Pepo se ta menm zanmi nèg kokorat san ras yo. Kounya a, lè nèg yo fache, nèg yo moute. Men gen yon pwoblèm, m pa fin renmen sa nèg yo fè a. Nèg yo mete dife nan anpil kay nan Jwanis. La a, se ti malere ki prensipal viktim. Pandan nèg yo ap mete dife, kout bal maye. Mwen m te vle ke pou nèg yo mete kran, yo fonse pou yo batay ak nèg kokorat san ras yo. Batay la fèt vre wi men yo pat oblije al boule kay anpil ti malere nan zòn nan. Se sa pou n konprann nan. Sa vle di, lè genyen jan de bagay sa yo, prensipal viktim nan se moun ki nan popilasyon an. Konprann byen wi sa map di nou an. Depi gon pote boure aparaman ap gen anpil moun ki viktim nan popilasyon lokal la. Kounye a se konsa batay la ye. E fòn di byen ke nan batay sa ki te genyen an, polda nan gonayiv desann an granmoun pou al bay nèg kokorat san ras yo bwa kale. Kay Joanis nou ye la, nap boule kèk kay Joanis la, Joanis nou ye la, nou pa pete sou Joanis nou ye la, nap boule kèk kay nèg yo ap pete bal. Gade pwoblèm non peyi mesye. Gade pwoblèm. Nèg sa yo menm di ke ebyen sa ap fini. Paske sak pase a se dènye gout dlo Ki ta dwe ranvèse vaz la. N ap swiv kòman sitiyasyon an ap dewoule pou ou o nivo de zòn Mapou Lagon, zòn nan kay ak zòn Lakwa Peris paske sa pou lapolis fè a si li pa ka fè l aparaman enben popilasyon an li menm l ap kanpe dan pou li kapab kontinye batay ak bandi. Gen yon sitiyasyon vrèman difisil pou moun ki ap viv o nivo de Jerizalèm. Paske yè, nèg Kanaran yo pote boure, gen anpil moun ki oblije mete tèt yo deyò. Moun yo oblije ale, yo moute nan bon repo, yo pa konn sa pou yo fè paske la, mesye ki bay tèt yo non Taliban an, ebyen Taliban sa yo, se prèske chak jou yo debake nan Jerizalèm nan pou y al fè mò, pran nèg vivan, antre avè yo nan baz, fè sa n ta kapab rele yon sòt de chantaj, epi sa w tande a la, pwoblèm. Se konsa bagay la ye. Depi lè Kanaran gate, ebyen tout moun nan difikilte. Men m ta renmen poze tèt mwen kesyon pou m di, sa k fè Kanaran vin konsa? Repons lan li senp, bandi yo, zòn ki pi fasil pou pran yo, ebyen s on bon maten w leve, ou tande tèl zòn okipe pa yon gwoup de gang. Konprann byen wi! Kanaran, An 2010, zòn sa a anvayi. Kanaran, Jerizalèm, Anpil moun sòti lòt kote. Gen moun la a k ap vann ti moso tè, paske se tè Leta. Bon, pèp la pote boure la a. A san mil goud la a, w ap jwenn yon lyas tè. Ebyen, nèg ap vann tè, moun ap konstwi. Sa w tande a la a, vin genyen yon bidonvil onivo de Kanaran. Vin gen yon bidonvil onivo de Jerizalèm. epi li vin yon zòn deksplwatasyon pou bandi yo. Zòn nan sen, bandi yo wè si yo enstale la, ap gen bagay epi sa w tande a la, de twa ti bandi la kòmanse reyini epi kounye a la, gwo baz enstale nan Kanaran. Kounye a la. Pwoblèm ki genyen la a, sè ke moun Jerizalèm tou kanpe anfas. Pa le fèt ke moun yo kanpe anfas, ebyen, nèg Kanaran yo tou di, ok, moun sa yo, mwen konsidere yo kòm enmi. Paske nou wè dènyeman la a, nèg yo t ap file manchèt pou y al batay. Mwen menm m toujou di nèg yo, manchèt pa ka fè batay sa k gen la a. Batay sa k gen la a. se gwoup ame ak gwoup ame ki pou jere l. Paske yon nèg pa ka rete a 200 mèt pou voye yon manchèt. Men nèg la kapab rete byen lwen, l ap voye bal. Se konsa yè, anpil moun oblije kite. Paske nèg yo mete pye yo atè a la a, depi avan yè nèg yo ap bay pwoblèm, nèg yo ap bay bwa kale, ebyen popilasyon an pa kapab reziste. Popilasyon an mete kò l deyò. Se menm jan pou Vitelòm. Vitelòm monte anlè a la piske Meyòt se te youn nan zòn rezistans. Ebyen, depi avanyè la, nèg Vitelòm sa l ap sakaje anlè a. Bagay yo grav nan peyi Dayiti. Vrèman grav. E nou menm nou la n ap suiv e n ap kontinye pote enfòmasyon ba ou a chak fwa genyen enfòmasyon ki tonbe sou yon seri de zòn nan peyi Dayiti. Pase yon bon moman avèk nou, nap tounen toutalè pou kapab pote ba ou yon lòt emisyon. Antouka, mèsi la fami, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj, mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay, pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!